E enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke batay la kòmanse depi a 11 h 05 e jiska minui gen anpil kout bal ki ap tire o nivo de zòn Martissant. Si mesye yo ta deside pou fè afwontman pandan lannuit, se t ap yon gwo sèvis yo t ap rann popilasyon paske nou menm nou te toujou pwone pou ke ebyen ekoute lajounen, fiziyad, afwontman pandan jounen. se pa twop evidan paske se yon zòn kote ke anpil moun yo menm yo pase ladann. Men se dènye tan nou ta kapab di genyen mwens moun ki pase nan Martissant pa rapò ak ane 2021 paske 2021 on avè afè avèk dè sentoma de moun se lè aksyon an rive yo rann yo kont ke se Martissant se ta yon zòn danjrez. Ebyen fòn di ke genyen yon lòt wout yo pase m kwè se anlè a nan zòn sen jid lan ebyen anpil moun yo menm pase nan zòn sila. Epi gen moun ki ekoute sòti yo tou sa vle di si moun nan tap sòti pou al wè yon zanmi ben li pa fè sa. Donk nou ta kapab di jounen jodi a la si ou menm ou nan pòtoprens alò nan santro vil epi ou byen avèk yon moun nan kafou ebyen sa kapab rive ou konsidere moun sa tankou yon moun ki chili paske e li parèt nètman enposib pou al riske pou travèse Martissant pou al wè moun sa a. Gen anpil lòt moun tou ki prefere depanse plis kòb pou kapab pase anlè a paske dapre moun sa yo se anpe sef. Men fòn di ke se tout kote bandi kontwole. Gen yon kote bandi kapab poze w kestyon. Men lòt kote a se kout bal ki ap maye. Donk nou swete ke sitiyasyon an li menm li rete konsa e ke lè nèg yo deside batay, ebyen yo batay nan lannwit e pou ke sekirite a si lapolis ap batay tout bon vre pou kapab pèmèt ke sekirite tounen nan zòn sila a, deloje e mesye yo ki nan zòn nan, lè de pati byen sur, epi pou tout bagay kapab antre nan nòmal yo. ki gen fason pa l, paske chak jounalis ki dèyè mikwo, yo gen fason pa yo, yo trete enfòmasyon. Yo gen fason pa yo, yo fè emisyon yo. Se sa k fè w wè, chak grenn jounalis gen yon gwoup de moun ki fasine pa emisyon yo a. Lè w pran Guerrier Henry, li gen gwoup moun pa l. Ou pran Garry Pierre Paul Charles, li gen gwoup moun pa l. Ou pran Matin Débat, li gen gwoup moun pa l. De mèm pou Theriel Thelus ki li menm fè yon emisyon sur les réseaux e ki retransmèt via Zenith FM, li te pale sou kesyon 400 mawozo pou dire ke ekoute men nan kisa 400 mawozo trouve l jounen jodi a. Li te pale de rivalite ki genyen o nivo de gwoup sila a. Men ekoute, lòm ki sapèl Lanmò San Jou, ki rele tèt li Bawon Plèn nan, il a fèt yn deklarasyon de 2 minutes et 44 secondes pour dire à Teriel Telus, fais-moi bouchou dans ou pas bail vérité. Et puis, il a fait ce qu'on appelle, est-ce que je peux considérer ça comme une menace? Bon, oui, parce que Jean le Palais, c'est comme si Mtakababdou, c'est quelqu'un qui croit en lui. C'est un caïd qui n'a peur de rien. Et il parlait de opération pour dire que il y a des soldats qui tombaient. C'est seulement quelques endividi ki yo menm nan popilasyon an, dejan ki fon pati de la popilasyon sivil e ki yo menm tonbe. Se evidan de koute sa. Le mond m salye nou wi humm la mò san jou humm la mò san jou TT m tande w ap fè yon pakèt rans w ap fè w ap di yon pakèt radòt ou bezwen fè vyou Ou bezwen fè view wap di yon pakèt rans wap pale yon pakèt kaka pou ka fè view nan kisa m tande yo wi nou an feblès sòlda nou an feblès minisyon m tande m pa chèf ankò m gen moun ki te mete m chèf sa w vle nan koko manman w m tande yo wi yo twon pakèt sòlda pou nou nou an feblès vrèman vre. Vrèman vre, lè nèg yo ateri a, gen 2 moun ki mouri, yon fanm ki konn vin, ki konn ap, ki konn ap vann sosis devan baz la. Apre sa, apre sa te gen yon chofè moto ki te vin depoze yon moun. Nèg yo, nè, nè, nèg yo touye chofè moto a, te gen yon machin deyò a, yo boule machin nan. M tande, m ta, m tande, menm, menm, menm Kecha a te ansanm avè yo vre, m tande non, yo, yo boule, yo bou, yo, yo boule, yo boule pil, yo boule pil moun pou non. Mande idmo yo kisak nan men yo. Yo gen bagay nan men yo eteryèl. Lè fini tou, lè fini tou, mwen men map tounen vin sou ou, mpa prete gou. Ou konprann? E gou men map gou men mwen men. Ou konprann? E pase Pase teriel Pase teriel ou konn kiyès ou konn kiyès ki mwen menm lan ou konprann kòm m tande w di m pa chèf bon e ba yo wè minisyon e nan bokit ba yo wè minisyon e nan bokit non gen sa ou pa wè minisyon non gen sa nan bokit non gen sa nan donm e idmo yo pou mande kisa k te nan men yo wi. Ou konprann? E id mo pou mande ki m wè nèg yo ap vin pran bandi met nan cha sa y ap fè a e kòmsi sa yo te fè gran ravin nan yo te fè lòt kote y ap pran bandi met nan cha vin fè makak bon nou konn kiyès nou ye e bandi k ap goumen bandi vin goumen bagay masisi n ap regle lè fini o nikolen o nikolen kòm e batay m ap batay la kòm e batay m ap batay la teryèl. M ta swete pou chache bon enfomasyon Nicolin m pale w toujou fè Theriel pa chache bon enfomasyon wi pase ansyen majistra zòn nan yo pa konn fè non abi yo pa konn fè non mal yo pa konn fè non kras anyen fè fè fè Theriel chache bon enfomasyon wi an ben ok le mond tande la swiv jwa bèt la pa manyen kel. Le mond m salye nou wi la mò sanjou. Gen yon dosye la a kap bouri dan la repiblik. E dosye sa li menm li pran rezo sosyo a pou li. Se listwa dan mèk ki dan zon premye tan gen yon senp lavanti avèk yon fi. Yo vle ale pi lwen. Yo tèlman renmen, yo kouche ansanm, yo fè 2 pitit. Sèt un amour fort. Rive nan yon moman, lanmou an paka kenbe ankò. Je veux parler de Shabba et de sa femme. Deja te gen anpil lòbèy ki t ap bouyi ant 2 moun sa yo. Lafi, petèt ke li deside pou dire a Shabba, ben, tu n'es pas l'homme de ma vie. Shabba reziye li, Shaba aksepte. Genyen anpil kote yo poze Shaba kestyon sou dosye sila a, il n'a pas repondu. N sonje te gon bal nan vil Hinche kote ke notre ami Ralph Daniel Balan ta pral tap fè yon entèvyou avèk Shaba e la kestyon a ete poze e Shaba a bote an touch e li menm di ke li pa pale sou dosye sila. Men, jounen jodi a, genyen yon voice ki ap sirkule sur les réseaux sociaux de 5 minutes kote ke fi a anrejistre Shabba, Shabba kap pale avèk li, e li lage voice sa sou rezo sosyo. Kòm kwa li mande Shabba pou kapab assume, okipe timoun yo, men gon bagay Shabba pa vle tande nan zorey li cette histoire de peye kay son véritable tchal sou pot Shabba pa vle tande sa nan zorey li e Shabba nève paske Shabba janl pale a se kòm sim ta ka di ke relasyon sa ki brize a li pa fin fèl trò byen paske lè Shabba di ke poum peye kay pou sanzave nèg pye santi ap antre lakay mwen pou ap vin retire bagay nan pye yo pou yo vin kouche lakay mwen Non, m pap kapab. Bon. E, fi a te pwofite, m ta kapab di pike o vif ògèy Shabba, paske s kant se yon voice, s on anrejistreman ke li ap fè, pou kapab al mete l nan lari, el a tou fe, jisteman, pou ke anpil moun kapab kritike Shabba an retou. Donk se evidan dantandr sa, epi nou menm n ap fè analiz pa nou tou. Why wap bay manti? Depi m tande pou pale a moun ou pral cancel residans. Sa gen cancel residans ou an menn? Ka fucking residans ou pral fè mwen? Depi dat m pa gen residans m pat fout moun, m pa fout konn vwayaje. Fucking cancel li. Dayè djòl bòkyò la te dil deja nan Jimmy Danje l te di bagay sa son bagay ki te gentan sou pye pou cancel. Wap vin pale wap cancel. Ki mete boundam ou cancel residans depi m pa fout konn vwayaje mwen? M pap shabba. Ou te konfonn ou pi fò ti moun fou poko fin detwim toujou ou poko fin detwim sonje gon Bondye nan syèl la tout tan wap fè yon moun m pa fè w anyen dayè se ou k fèm tout moun wèl klè tout la sosyete a wè se ou k fèm m pa fè w anyen. Tout moun konn kite tout moun toujou ansanm yo kite kite avèk yon moun pa anyen non cheval. Ou ekri ou ekri m gen lwa poko vle reponn li fout fanm mwen ankò pa fanm mwen ankò pa madanm mwen ankò m gen dwa pako vle reponn m reponn lèm vle lè lide m di m di m wè w ekri m ou di m wi ala gen tèt fèmal wi map reponn rapid ay ala gen tèt fèmal map reponn rapid. Map vin di rele w m rele lèm vle lèm lide m di m. Wap vin met kriye, wap vin met voye mesaj oh m pa voye kob, m pa voye kob depi nou fèm kite kay m pa voye kob. Kob kay la, kob kay ou te di w tap bay la, se sa yo di, e pa kob yo di w pa voye. E sesi sela, machin ou ki mele m. Non kob kay la w pa voye. M pa gen kob kay pou m voye, m pa gen kob kay pou m voye. Mwen gen kòb pou m voye pou pitit mwen, m pa gen kòb kay pou m voye. Kot nèg li? Ke nèg li peye kay li. Kòman kòb kay la? E mwen k fout, e mwen k pou m voye pou kay pou papa timoun yo e pou papa yo. E papa yo pou peye kay a yo wi. Bon pè pa konn peye kay pou timoun nan. Wap voye kòb kay. Kòb kay de wat? M sonje lè m ta manzè, m te gen yon diskisyon ansanm avè l, li te di m, depi yon nèg ap konyen l fò l peye tout bagay pou pitit li. Se sa w te di m. Enben menm bagay la wi. Nèg kap konyen w lan fè l peye tout bagay pou pitit li, tout bagay pou ou, malgre m pa kite m pa vle moun peye bagay pou pitit mwen, manje pitit mwen, bagay sa yo. Men ou gen yon nèg kap konyen w, ou gen yon foli damou, al fout damou, e kounye w gen e kounye a ou poko anyen. Epa blaze w tap blaze Shabba, tap poste foto, ou di ou poko fin poste foto toujou. Kaka papa. Fout yo poste foto djòl Don Pierre, djòl kaka, djòl santi ki pa gon gout dan boundal ap vin blaze m pale kaka sou pitit mwen sou rezo so sou Jimmy Danger epi kounye a kounye a wap vin dim pou m kanp kay Gade fou Jimmy a kòman kanp kay la pa bezwen makak Mwen mwen pa m kisa yo papa timoun yo ye. Mte ka peye kay wi bon Dieu mte ka peye kay mte ka peye kay mwen menm m gon diskisyon ak madanm mwen nou paka ret ansanm ankò mwen pran desizyon m Akoz gen diskisyon pat gen e pat bagay nèg li tap kouve sou mwen li tap konyen mache konyen sou mwen m tap m tap di ok se nòmal m pat fèm peye kay pou li ak pitit mwen lè mwen nan kondisyon sa nèg ou an kap peye kay ou kòman mwen pou peye kay la anben son makak mwen ye son moun ki depi l pat konnen l byen lal fè kòmsi wal chache kote k pi byen pou ou an jere tèt ou se konsa l ye wi on moun fin blaze m konsa sou rezo sosyo tout moun ap griyen dan sou mwen lè mal jwe bal M gon grenn kestyon map poze tèt mwen nan lanmou lè w gon fi oubyen w gon nèg gade l de la tèt o pye chache konprann li paske sa konn rive ou gon moun nan men w konn gen nenpòt 5 an avè l men ou poko ka fin konnen l nèt men gon seri de ti jès ki konn ap fèt sa kapab evoke de soupson jounen jodi a la Men kòman m ta kapab di yon relasyon kraze e tout bagay nan lari, donk la vie d'un artiste gen yon seri de bagay ladan l ki kapab rete un peu diskrè. Men ekoute, tout bagay nan lari, Shabba moi je pense ke fò ta fè yon ti pale e petèt menm denonse atitid fi sa a ki li menm pyeje w a travè voice sila.